Etidye, Kòman pou w etidye? Premye kesyon, ki sa etidye ye? Etidye, misye te ka eseye pran l nan kontèks skolè lan, pou w pa pran l nan tèm jeneral lan, tankou nou te ka lè ou di ou etidye yon domèn oubyen ou etidye yon prens syantifik. Non, nou pa pran l, nou hors de contexte. N ap pran l nan kontèks skolè lan. Aprann yon leson, etidye yon leson li siyifi. fè leson an chita nan memwa w. Sinon, w te ka pran l nan yon langaj vilgè pou tout moun konprann. Se yon pwosede ke yo itilize pou memorize yon leson, pou metrize yon nosyon ke yon pwofesè li ba ou, yon nòt ke yon pwofesè li ba ou, epi pou vin gen kapasite pou w repete l san ou pa gen yon sipò nan men w pou w ka pale de li san w pa gen sipò nan men w. Se sa ki etidye yon leson, se sa ki aprann yon leson. Dezyèm kesyon, Poukisa nou etidye? Premyeman nou etidye pou yon kesyon denterè, sa vle di enterè ya se ladann reyisit lan tou ye. Donk nou etidye se pou nou ka reyisi nan vi an paske gen de bagay nan lavi ou vle ye fòk ou etidye, gen de djòb nan lavi ou vle genyen fòk ou etidye, gen de kote ou vle rive nan lavi fòk ou etidye. Dezyèm rezon nou konn etidye, nou etidye jis pou le plezi, pou nou fè yon tan pase. Twazyèm kesyon ke nou ap poze nan videyo an se kòman pou nou etidye, ki metodoloji ki egziste. Se pou w aprann yon leson byen. Premye bagay pou w fè lè w ap etidye yon leson, se ke ou dwe mande Bondye pou li beni entelijans ou. Paske se li menm ki kreye nou, se li menm ki kreye lòm, li konn de ki sa nou fòme, se li menm ki ban nou memwa, se li ki ban nou kapasite. Nou dwe mande li pou li beni entelijans nou, pou nou ka aprann leson an byen. Dezyèm bagay pou nou fè sèke nou dwe jete telefòn nou. Retire l jete. Non son se son Donk non nou dwe debarase nou de telefòn nan. Debarase l donk mete l yon kote oubyen ba yon moun ki bel pou nou. Oubyen fèmen l mete l sou mòd avyon paske telefòn nan li se yon eleman. Epi m di oh epa espas adolesan la gon video sou youtube la mal gadel. Epi se rete wap wèl rete ou wèl fè nwa sou ou epi ou pa gentan konn leson an epi lè somèy an rive epi leson sa ou tou pa konnenl. Lè a, sèvo a vin twò fatige, li vin pa ka etidye ankò. Twazyèm bagay pou nou fè, nou dwe òganize travay nou. Òganize travay nou an, ki sa l vle di? Se pou nou klase leson nou yo ant leson ki priyoritè ansanm avèk leson ki non priyoritè, leson ki pi priyo, ki gen plis priyorite ke yon lòt, nòt ki pi plis yo ansanm avèk nòt ki pi piti yo. Paske. Si w etidye nòt ki pi piti yo anvan, kounye a sèvo an li ap vin epuize. Ou p ap kapab etidye nòt ki pi plis yo. Donk fòk nou etidye pi gwo nòt yo avan, apre sa pou nou etidye pi piti nòt yo si nou vle ke nou etidye tout nòt nou genyen yo. Katriyèm bagay pou nou fè lè nou pral etidye sè ke nou dwe li leson an epi pou nou konprann li. Li leson, sa pa vle di pou nou fè yon lekti an dyagonal. Se pou nou li leson an, pou nou byen li l, apre sa pou nou konprann li. Kounye a nou fin elabore tout sa m sot di nou yo avan nou etidye, kounye a nou pral etidye. Lè ou rive sou nòt lan, sa pou fè se ke ou dwe konnen pou etidye ansanm avèk 5 sans ou yo. Non. Ou dwe etidye ansanm avèk majorite sans ou yo, dizon. Egzanp, bouch ou ap pale. Pou zòrèy ou tande, e pou zye w ap li, e pi imajinasyon w ap imajine. Bon sa son sans mwen envante pandan m ap fè videyo a. E pi sa pou nou konnen tou, nou pa dwe etidye ansanm avèk zye nou paske sèvo a p ap tande. Nou dwe etidye avèk bouch nou pou nou pale a wot vwa e pi pou zòrèy nou tande e pi pou mesaj la, pou enfòmasyon an, pou leson n ap etidye an. Sa nan se on Donk on etidi pa avèk lè zye mezanmi. Kounye a nou pral fè sa nou rele separasyon leson an. Nou pral separe leson an. Gen de moun yo ka separe leson an an paragraf. Gen moun ki separe l an fraz. Gen moun ki separe l an gwoup de mo, 5 mo, 4 mo, 2 mo. Sa pral depann de entelijans ou, sa pral depann de memwa ou, sa pral depann de kapasite ou genyen pou aprann leson an. Dwe fèt konsa. Sa k pou n fè l fason w alezan. Lè w ap etidye, ou dwe chwazi le bon andwa, le bon moman. Le bon andwa ki se ou dwe chwazi yon kote ke ou p ap distrè. Yon atmosfè kote dwe gen plizyè moun k ap etidye. Mwen menm, pou moun ki ret nan Lamothe 54 yo, ou byen moun ki rete Kafou, m pa konnen ki rete nan zòn nan yo menm nan tou, ou ka chwazi yon kote kòm Kan Lamothe an. Paske la, w ap gen plizyè etidyan ki ap etidye tou. Epi se yon atmosfè kote ke tout moun ap etidye. Lè m di nan maten an vè minui, inè, douzè, twazè, katrè di mat paske e kou minui nou pa gen sizè di maten nan lè sa yo se lekòl n ap ye gen moun se inè, douzè, twazè di maten yo ka etidye. Lè sa tou li pi bon paske sèvo an li pi frèch, sèvo an li nèf kounya nenpòt sa w lage la nan ti tan ou nan w pa di w ankò kenbe leson an men lè ou etidye Pou moun ki ap etidye lè yo sot lekòl yo, mwen konseye nou lè nou sot lekòl pou nou pran yon 15 minit de repo, pou nou manje, pou nou benyen, bwè dlo, epi nou rilaks kò a, fè yon ti spò, epi pou nou atake leson an. Paske si nannik fin sot lekòl, nou tou antre nan leson an, sèvo an tou epwize, sèvo an tou fatige, nou p ap kenbe anyen nan leson an. Donk, m ap ban nou 2 konsèy, 2 bonis nan videyo an e ki pral pèmèt ou fasilite tach lè w ap etidye. Premye bagay pou fè se ke se pou li pou yo revize nòt yo lè ou sot lekòl. Lè pwofesè a ba w nòt yo, lè ou fin fè yon ekspoze majistral de kou an pandan jounen an, lè ou rive lakay ou fòk ou li nòt yo paske sèvo an li menm lè pwofesè a fin fè ekspoze majistral de kou an li pran l konsa nan sèvo a men li poko chita se kòmsi ou tande l ou konprann li vre pandan pwofesè a t ap eksplike an men lè ou rive lakay ou si w pa li nòt lan, si w pa retravay sou nòt lan. pap kenbe leson an vrèman. Paske li efemè, se pa yon bagay ki pèmanan. Se lè w rive lakay ou, ou pral jwenn li pèmanan. Dezyèm konsèy ke m ap ban nou, se ke pou nou evite lapwokastinasyon. Evite lapwokastinasyon, se evite ranvwaye leson yo, oubyen evite ranvwaye yon travay ou gen pou fè pou demen. Sa vle di kisa? Lè w gen yon leson.